Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on m'a dit que ça ne va pas au niveau de Thomassin bagay yo sanble konplike au niveau de Thomassin puisque si n ta kapab li la yon tweet ki rive jwenn nou eske se bon Sinapo a 22 an kote ke yo ta fè konprann ke se konfime gen 3 polis ki mouri dimanche 9 avril 2023 nan zòn Tomasen, se nèg ak zam ki fè pati gang Ti Makak la ki yo menm komèt aksyon sila. E yo di nan twit lan, nap vini avèk plis enfòmasyon sou non polisye sa yo. Nouvèl yo vrèman trist pou peyi Dayiti. Nou poko vrèman genyen detay sou sa ki pase o nivo de Tomasen. Sèl sa nou kapab di w ki sur se ke ebyen eh on a vu les cadavres de 2 personnes tuées à bord d'une motocyclette. Sans mentir se konfime puiske kelke segond apre gen yon voice ki ap circule a travè les rezo sosyo, voice ki fè konprann ke te gen 7 nèg nan machin nan, nèg yo ouvè bal, genyen 3 ki yo menm pati e yo pap janm tounen. Ann tande. Yo fre, tou pre e tou pre la e menm zot e tou pre kote wè 3 nèg sa yo ye la e menm zot pre nan anbiskad la. Sot pran nan anbiskad la bat men menn pandan map moute a machin an rive nan 48 pandan nap vire desann bò 3 bò 3 mò sa yo wè atè a yo ti bandi sa yo ti vòlè yo ye epi bò pandan nou bò 3 mò sa yo la bat men menn brother nèg yo ouvè bal sou moun sou machin an mwen ki tap kondwi brother nèg yo ouvè bal sou machin an bat men menn mte ede nou ann di nou nou 7 nèg kite nan machin an premye pwen chajè sa yè m pèdi. M pèdi 3 nèg. M pèdi 3 nèg. M pèdi yon pwomosyon nou. M pèdi yon 28. M pèdi yon 25. 25 patnè ki te responsab bakòp la. Se mwen e m 4 jen misye. Misye, misye, misye mouri menm. Misye te chita bò kote m nan menn. Misye pran bal menm. Misye pa mouri sou plas nan menn. E men distans pandan mwen menm avèk 2 lòt nèg yo n ap fè rezistans pou n ap pete bal. Pete bal a nèg yo. Pete bal a nèg yo jiskaske ranfò vini patnè menn. M ap retire chajè mèt la. Kòmsi m mete chajè epi m pèdi m pèdi kòmsi jiskaske ranfò vini men menm gentan pèdi 3 nèg m pèdi 3 nèg nan bakòp la wi frè. Mwen Thomasin pa bon puiske dans la matinée du dimanche 9 avril 2023 deja genyen 2 endividu ki yo menm pèdi lavi yo. Endividi sila yo te abò yon motosiklèt e jiskaprezan gen moun k ap poze kesyon pou mande kòman endividi sa yo menm fè tonbe. Men nan moman n ap anrejistre emisyon sila gen anpil kout bal ki t ap tire anlè a la. Men depi w tande nan ton Mase aparaman se kapab nèg Ti Makak yo ansanm avèk lapolis. Kèlke zè aprè nou fin jwenn enfòmasyon sila lapolis a poste sur sa paj. Deplwaman nan Tomasen, dè patwouy polisyè a Tomasen, plizyè inite nan pnh deplwaye byen bonè dimanch 9 avril 2023 a nan otè Petyonvil patikilyèman nan Tomasen nan objektif pou kapab kontinye garanti sekirite popilasyon an. Akote patwouy polisyè ki ap siyonnen zòn nan, gen yon sibdivizyon seksyon anjen lou pnh, ki li menm tou sou plas nan kad deplwaman sila. Pou kouwè l ye la a, tout bagay antre nan kalm yo e manm popilasyon an ap vake a tout kyetid ak aktivite yo. Pandan yo vle rete koyeran, youn nan priyorite yo se batay kont gran banditism nan peyi an. Kòmandan an chèf pnh la, Frantz Elbé, li menm li pase enstriksyon bay responsab nan tout strikti nan lapolis pou fè tout sa yo konnen yon mannyè pou kapab. batay kont fleo sila kap ravaje peyi Dayiti. Brèf, nou te wè imaj kote ke lapolis li menm li deplwaye nan Canard, pa vre? Se nè pa pou la premyè fwa ke nou wè imaj sa yo kote ke alò lapolis li menm li deplwaye, se pa Canard non, Jerizalèm, men se pa two lwen de Canard. M vle di nou yon bagay klè, jounen jodi a la, mwen anvi di tèt mwen ke. Ke fè la polis egzakteman? Paske sa kapab rive ke ou wè yon seri de imaj kote ke la polis antre nan yon seri de zòn e pi talè konsa ou tande zòn nan li tonbe ankò anba men bandi. Kès kon fè? Eske sa yo fè a se yon sòt de estrateji? Pa egzanp ou wè la polis li nan yon zòn la e pi yon tan aprè la polis pa la ankò. bandi fè menm bagay la. Se sa m ta renmen nou konprann wi. Se sa k fè m ap di moun Jerizalèm yo, fòk nou fè trèzatansyon. Lè lapolis vini konsa, m pa kwè ap gen yon akonpanyeman chak jou. Konprann byen wi. Lapolis vini, se vre nou kontan, oke lapolis vin ap chase bandi pou nou, Men lè lapolis ale, pral gon pwoblèm paske nèg yo menm kounye a talè w tande yo pote boure la tou epi pwoblèm. Mwen m vle ke pou lapolis kapab pi aktiv. Mwen vle ke gon seri de bagay m ap tande sèt istwa de politizasyon nan lapolis se youn nan bagay k ap kraze enstitisyon an, se youn nan bagay ki anpeche nou jwenn sekirite. Pa egzanp, si nou chita sou deklarasyon ki te fèt kòmkwa de polisye ki yo menm deplwaye nan departeman de Lartibonit pou te kapab trake bandi Savyen yo e yo di yo ke ebyen eh gen de responsab ki voye lòd la, ekoute, nou pa voye nou trake bandi nou, nou voye nou pwoteje bandi yo de preferans. Kounye a m pral di nou yon bagay, kèlkeswa nan peyi l ta ye a, li te mèt Liban, li te mèt Etyopi, Li te met Somali, peyi ki an gè yo. Li te met Nijerya kote ke Boko Haram ap bay pwoblèm. Depi yon nèg ta rive nan nivo Vitelhomme nan, lapolis tap oubyen lame a tap deplwaye tou sa l genyen kòm minisyon pou ta kapab fè moun sa a fèmen bouch li. Kote nou rive la a, se lè bandi a depase pou nou, nou chache rezoud pwoblèm nan. E ran mwa four saj tout bandi yo depase lè bòn. Tout bandi depase lè bòn nan moman nap pale la. Sa vle di liy wouj lan tout bandi gentan franchi li nan peyi dayiti. Men banm di nou bagay byen. Lè wap gade yon peyi pa gen lekòl. Yon peyi pa gen anyen kap fonksyone ladanl. Ou sòti ou pa konn si wap rantre. Akote lanmò kap mache. a vivra nan lari, lanmò ap mache vèbal, men tou kidnaping nan li menm l ap fè raj. Kisa w ap di tèt ou jounen jodi a la? Lapolis li depase par les evenman, men gen yon anons ki fèt la a wi, quelle est cette annonce? Gen yon gwoup ki rele Wagner, sa s ekri WAGNER, Ebyen eum gwoup sa se nan peyi la Russie li ye. Genyen yon tweet de Luckson Sainvil banm chache tweet sa pou nou. Tweet sa ki di ke gwoup mèsenè ki vle debake Ayiti a se yon gwoup militè kap defann enterè eksteryè la Russie. Se Yevgeny Prigojine. Misye li kreye estrikti sa se nan lane 2014. Genyen plis pase 50 mil sòlda ladann. De 2015 a jounen jodi, gwoup Wagner la li entèvni nan anpil peyi nan mond lan tankou Siri, Mali etc. Kounye a m pral di nou yon bagay. Gwoup sa se yon gwoup, tande byen jan m di nou an, k ap defann enterè Larisi. Donk si gwoup sa ta gen entansyon pou vini Ayiti, Aparaman la Russie gen enterè li nan peyi Dayiti. Sa se premyè kestyon n ap poze. Gwoup sa a tou, li nan anpil peyi. Se gwoup sa a m ta kapab di ki ede Malyen yo batay pou mete Lafrans deyò. Atansyon, Putin ap tagèt nèg yo wi la. Men kounya la gen yon bagay. Lèzetazini ka bezwen antre nan peyi an, li pran pretèks ke gwoup Wagner la ki se gwoup mèsenè Ris lan Yo enterese pou kapab vini nan peyi Dayiti. Kounya la, sou plan jewopolitik, par le simple fait ke La Risi ki plase nan kontinan Ewopeyen an, ta gen entansyon via mèsenè sa yo ki fè pati gwoup Wagner pou vin nan peyi Dayiti, si yo tap vini, sa pral konstitye yon pwoblèm pou Lèzetazini. Si Lèzetazini bezwen fè yon entèvansyon li menm tou nan peyi Dayiti, si gen blokaj, pa le senple fè ke yo evoke gwoup Wagner k ap vini an, peyi Lèzetazini kapab entèveni a nenpòt ki moman. Paske Ayiti anba pye Lèzetazini. Piga ankenn nèg ap vin pale bay patriyòt. Se analiz nap fè. Sa vle di Etazini si l vle entèvni lap entèveni. Men si nou mande l pou l entèveni, li ka pa entèrese. S on politik de pwa de mezi aplike par lè Etazini a lega dAyiti. Kan sa va byen pou Ayiti, lè Etazini entèveni. Men kan sa va mal pou Ayiti, kan Ayiti ap deteryore, degrade, ebyen Lèzetazini li menm li pap entèveni paske sa ale nan enterè li. Gwoup sa li menm, kounye a pwoblèm mwen genyen, gwoup Wagner la lè l pral entèveni yon kote, mèsenè sa yo, yo pa toujou fè anons. Se tande w tande peyi sa li batay epi aprè ou tande rapò sòti donk gwoup Wagner la li menm yo pwente li di dwa kòm moun ki te vin nan batay pou ta kapab libere moun sa yo. Konprann byen wi. Si jounen jodi a la nou tande ke Wagner ap vini, eske sa se pa strateji Lèzetazini pou ta kapab vin entèveni nan peyi sa a pou defann enterè li? Paske tout entèvansyon militè amerikèn, mwen m panse ke se enterè yo y ap vin defann. Men omwen yo ta kapab mete de twa ti bandi pwèl pete anba kòd pou nou. Omwen yo ta kapab pèmèt ke. Peyi sa a, li goute de twa jou stabilite. Men, antouka nou menm, nou panse ke gen kote si n te la deja, si n te plase kote sa yo, Larisi t ap deja sou wout nou, Larisi t ap pote nou le bra.